Jou bonswa tout moun mwen kontan pou mwen kapab ansanm avèk ou jodi a pou mwen kapab pataje yon videyo de motivasyon e sa fè lontan nou pa pataje videyo anfèt mwen se Richecard Léon mwen gen yon paj Facebook ki se Richecard Léon. Monte sou Facebook, like paj la, wap wè tout enfòmasyon, tout videyo de motivasyon, tout travay nou fè, tout konferans nou fè ansanm avèk de jèn. Dòk avan mwen salye Moy Vision, JMC, ki toujou avèk nou, kap pataje, kap ban nou kèk zimaj ki ase enpòtant e enteresant. Anfèt jodi a mwen gen yon sijè ki ase enteresan, se kòman pase de lechèk a la motivasyon. Kòman pase de lechèk a la motivasyon. E mwen gen yon pèsonalite chinwaz ke mwen vle pataje ansanm avèk nou ki rele Jack Ma, kote ke Jack Ma li se fondatè Alibaba. E pandan ke map eksplike pakou Jack Ma ou di mwens pandan ke map eksplike echèk Jack Ma pran kote ke li motive, nou gen 3 pwen ki esansyèl. Premye pwen an se chèche a rekonètre vos lacunes. Dezyèm pwen an se faites preuve d'audace. Twazyèm pwen an se essayer une fois de plus. ki est un group nan komès an liy. Mètnan premye pwen an ki se chèche a konetre vo lakin. Mètnan Jack Ma te yon moun ki ase enteresan malgre yo te rejte l nan sosyete a men li eseye chèche lakin li ki bò li gen feblès. Se de mèm pou ou menm. Eseye kapab gade pou wè ki bò ou gen feblès, ki lakin ou genyen. Yn fwa ke ou rekonèt lakin ou, yn fwa ou rekonèt feblès ou, Une fwa ou rekonèt sa ke ki fè ou pa ka reyisi an, depi ou reyalize l, ou ap kapab travay sou li. Dezyèm pwen an ki se fè prèv dodas. Jack Ma li fè prèv dodas. Poukisa? Paske yo rejte l nan sosyete a. Lekòl rejte l, tout kote yo rejte l. Men li fè prèv dodas, li aji, li sòti nan zòn de konfò li genyen an, epi li aji. Donk aji li an pèmèt aske li kapab reyisi. e twazyèm nan ki se eseye une fwa de plis. Jack Ma pandan ke yo te rejte l plizyè fwa nan sosyete a men li dakò li te eseye a chak fwa pou l te kapab jwenn siksè e motivasyon li te bezwen an. Donk se pèsonalite chinois sa mwen prezante nou ki se Jack Ma. M ta renmen nou ale fè plis rechèch sou Jack Ma pou n konn kiyès Jack Ma ye. Donk mèsi, jan mwen di nou an mwen se Richecard Léon monte sou paj la, like li epi n ap wè tout videyo de motivasyon. Nou genyen. Nou salye ankò Moy Vision e GMC ki toujou la pou nou kap pataje dè videyo pou nou. Donk mèsi a ou menm. Mwen renmen nou anpil. Toujou motive paske la motivasyon se sa kap pèmèt aske ou reyisi, sa kap pèmèt aske rèv ou a li reyalize. Mèsi bokou. A la pwochèn mèzami. Je vous aime beaucoup. Bye.